Sa se yon foto ki fè la yn. Se yon foto konparativ paske y a 2 foto. Se yon foto kote ke Biden ap salye prezidan dominiken an e menm tan Biden ki ap salye Ariel Henry. Non, je mal di. Ariel Henry ki ap salye Biden. Tande byen wi. Biden ap salye prezidan dominiken an ki se Luis Abinader epi Ariel li menm ap salye Biden. Mwen gen lenpresyon ke anpil nan otorite ayisyèn yo lè yo al aletranje se kòmsi y ap chache vizibilite. Men nan chache vizibilite yo fè tèt yo parèt kòm moun kòmsi ki piti. Pa egzanp si w ap gade sou foto sa a w ap gade pou w wè prezidan dominiken an li parèt gran paske menm lè jès Biden nan m ta kapab di. li konsidere l kòm piti paske lè w bat do on nèg se kòm si w di l li s on piti men de tout lè manyè w ap gade pou w wè Ariel li menm ki bay lanmen ak Biden misye prèske mete ajenou wi tèt chaje Ariel prèske mete ajenou fò m di nou bagay byen gen anpil nèg ki pa konn sa nèg k ap fè politik. Ou wè lè w rankontre avèk yon otorite dominikèn, yon otorite amerikèn, yon gwo towo, alò si m t ap fè yon, alò si m t ap fè yon emisyon televize, m t ap montre nou sa byen. Kòmsi lè w ap prese lamen a yon nèg, depi do men nèg la anlè sa vle di li siperyè. Lè yon otorite amerikèn ap bay yon otorite yon lòt peyi yo konsidere kòm ti otorite oubyen ti peyi, Wap toujou wè do men li anlè. Lap goumen kòm si men l ap toujou anlè sou pò la. Sa vle di pò la se li ki pou anba. Se yon siy diplomatik pou montre ke peyi sa li menm li gran. E kelke swa otorite a, pa egzanp si w pran yon anbasadè ameriken ki vini nan peyi Dayiti, si l ap bay prezidan la men, l ap fè ansòt ke men prezidan an pa anlè pou pa l la anba. Sa vle di yo ka nan menm nivo men. Afè pou di w pou men pal la anba a, pa gen bagay konsa. Li kapab menm goumen avè w. Pa egzanp, si w wè Poutin ap bay yon nèg lamen, si Poutin ap bay prezidan ameriken an lanmen, ou ka wè men yo rete dwat, kòm si youn pa anlè, paske l konnen depi pal la anlè a, se siy viktwa. Brèf, nou konprann sa. Antouka, foto sa a, li fè la yn, gen menm atikl ki ekri sou li pou montre ke, ben, Ariel Henry parèt trè piti. nan peyi moun yo. Ale se parti pou d'autres infos. La police granm maten 13 jen 2022 an pete tèt 3 bandi nan zòn taba. A bon wi! Kè s ki sè pase o jist? Gen yon premye eleman enfòmasyon ki ta fè kwè nèg sa yo te sou wout pou al fè lòbèy. Sa vle di. Al vole! Ebyen la polis paret beng beng beng on les a tuye on a les 3 foto donk pwen neg anik soti epi sa w tande a la la pral fè lòbèy la polis toujou la bravo la polis paske a chak fwa gen yon bagay konsa ou tande ebyen ou di tèt ou ke ben la polis li menm lap frape e la polis manje anpil ti grenn nan lari. Fòn di sa, lapolis manyen anpil ti grenn men nèg yo tèlman anpil ou gen dwa pa rann ou kont ke lapolis li menm lap travay. Bon, nou vini avèk yon ti refleksyon pou ou konsènan les 27 ans de la police nationale d'Haïti. Fèt la fèt yè, yon mès, aksyon de gras chante, otorite pran la pawòl. Mwen m anvi di se pat sa yo ki te enteresan pou mwen paske nou wè nan emisyon m te fè yè lan se te de konsèy mwen pote ak otorite yo ki nan lapolis men lè 27 an de lapolis nasyonal dayiti pandan aktivite sila a m fè 2 remak nan omeli an wap wè monpè li menm li mande pou lapolis fè travay li òganizasyon kap defann dwa moun yo kite lapolis fè travay li. Genyen de bandi ki nan anbasad. Sa vle di anpil anbasad ap sipòte bandi. Genyen anpil bandi se bandi politik. Tande byen wi! Gen anpil bandi se bandi sektè prive. Fanatik RL prod yo. Moun ki toujou ap swiv chanèl la ki petèt pa fanatik ki dèfwa ap joure nou yo. M vle nou tande byen sa monpè te di nan omeli sikonstans lan, Anpil anbasad ap sipòte bandi, anpil politisyen ap sipòte bandi, anpil moun nan sektè prive a ap sipòte bandi. Donk, konprann byen ke jounen jodi a la, Kant un bandi a fè yn deklarasyon epwi yon journaliste de rezo li fè yon analiz sou li epwi petèt li fè nou tande li se nè pa sa le pwoblèm. Si otorite yo nan peyi dayiti ap fè peyi tout bon vre tande byen wi sa map di nou an yo kapab leve yon bon maten yo siyen yon dekrè Oubyen yon lwa pou dire ke kelkeswa medya sou rezo sosyo ki difize enfòmasyon yon bandi, ebyen y ap pote plent pou kapab bloke medya sa a. Fòk nou kòmanse panse peyi. Se pa moun ki sou rezo sosyo yo k pwoblèm nan. Le jou ou gen yon lwa ki di ankenn medya anliy pa dwe retransmèt Deklarasyon yon bandi, w ap wè si tout nèg pa p ranje kò yo. Èske nou konprann? Men tou gen yon bagay pou n konprann, jounen jodi a la, yon nèg ki bandi, lè w pran Ti Lapli, w pran Izo, nèg sa yo se pwoblèm yo ye pou larepiblik. Èske yo pa gen de nèg ki ap chichote nan zòrèy yo tanzantan, k ap di yo men sa pou w fè, men sa pou w fè? M ta renmen nou konnen wi. Èske se jounalis yo ki alabaz? Jounalis yo anpil nan yo bay pwoblèm vre wi. A ba wi! Anpil nan jounalis yo bay pwoblèm. Si peyi a antre nan yon lojik kòmsi. pou vote yon lwa pou pa retransmèt deklarasyon bandi gade pou wè si nou pap fè lòt bagay dayè ou wè nou fè anpil lòt bagay sou chanèl nou sa vle di se otorite yo ki pwoblèm nan se lòt moun ki nan peyi yo ki pwoblèm nan banm di w ki diferans nou fè ant yon jounalist kap retransmèt yon deklarasyon yon bandi avèk yon moun kap vann zam kap vann bal ki toujou priye pou gen gè ki toujou priye pou gen kidnaping. Ki diferans non fè nan sa? M ta renmen nou bay diferans lan. Ki diferans nou fè ant yon politisyen ki yo menm ap enfliyanse gè nan geto yo avèk yon jounalis k ap sèlman retransmèt de zimaj, k ap retransmèt deklarasyon yon bandi? M ta renmen kòmantè nou sou sa. Alò, pou m tounen sou kesyon lapolis lan, m ta kapab di pandan lapolis ap fete, pandan nèg yo ap byen pase, tande byen, mwen m pa youn nan moun ki gen kòb lapolis nan pòch mwen. E se sak fè m lib pou m pale, m lib pou m toujou revandike pou fè eko ak revandikasyon polisye yo. Jere polisye yo pi byen. Nou gen yon pakèt lajan nan men nou mesye, nan lapolis la. N ap bay nèg k ap pale nan medya. Se pa ke m bezwen. Paske m panse ke se frekan pou yon nèg ta frekan pou ta vin ofri m lajan pou m fè pwopagand pou ou. M pap fèl pou kikonk. Men ekoute nèg nan medya yo kap pran kòb lapolis lan kap manje kòb lapolis lan ebyen tanpri souple di yon bagay pou polisye yo tou pase m konnen gen anpil lajan kal jwenn nèg yo nan medya a jounen jodi a la sa ki parèt Kòm fè paradoksal, lapolis ap fete 27 lane, epi men fi sa k ap kriye li gen 25 an nan enstitisyon an, yo poko janm fè anyen pou li. chak jou pou ke nou kapab pèmèt ke popilasyon nou la nan souf nan sitiyasyon ke l ap travèse e nan sitiyasyon difisil ke l konnen se dènye tan. Ankò yon fwa, popilasyon an kontinye sipòte pnh la e pnh la li menm bò kote pa li l ap fè travay li. Tande byen wi, pandan lapolis ap fete, yo poko bay kat. Polisye toujou ap viv mal. Bandi ap touye polisye paske polisye yo yo menm yo rete nan vye zòn. Kisa nou fè pou yo? M te toujou di sa se pitit malere ki al nan lapolis. Men ekoute pandan yo vini ap pwoteje sèvi lan tou fòk nou ede yo. Paske si genyen bon jesyon si nou ankadre yo yo pap janm al foure tèt yo nan gang. Paske nèg la ap konnen li kapab al rete nan yon zòn kote ke li pwoteje. Ebyen lè sa lap kapab batay a bandi. Lè nèg la rete anba bouch bandi kisa w di l pou l fè? Swa l kowopere oubyen li li mawon. Eske nou konprann? Bon mwen map mande kilè nap deside fè peyi paske ke jodi a 12 yo do 2 mwa ti kat yo pap ba ou l epi yo di w yap fete fèt lapolis ou gon kaka k rele Ariel li fin touye Jovenel epi pran tout kòb li mete nan pòch li sere pou l al manje avèk fanmi l zanmi li. Mesye, m ap di nou sa, bon kounye a la mò ap gade pou wè, ou pa gen ti kat, ou pa gen chèk. Men finalman mesye, ki sa nou deside fè mesye? Ki sa nou deside fè? E pi n ap di polisye travay, polisye ap travay, polisye ap goumen, polisye ap goumen tout kote, e pi pou menm ti kat sa nou pa ka bay li, nou pran pretèks ke se paske gen polisye lòt bò, nou bezwen nou bloke l. a chak fwa yo ba yon ti kat fò non kaka debloke mesye humm sèl bagay map di nou mesye fòk nou deside fè peyi alò yo do 2 mwa 2 mwa ti kat bon Bob se ou menm menm ki di ou se papa pèp ayiti ou pa banm fon okenn entèvan. Yon leje tranbleman de tè yo te santi li maten 13 jen 2022 a nan Pòtoprens e nan plizyè zòn ki tou pre. Li te anviwon 4 è 57 nan maten. lè gen yon sekous anpil moun te santi nan plizyè katye nan komin Pòtoprens ak Dèlma, daprè yon abitan nan komin Dèlma ki di li te gentan rele Jezi wi. Wi, depi gen bagay sa yo tout moun gentan kouri rele Jezi e lè sa nou konnen Jezi li menm li egziste. Tranbleman de tè la se magnitude 3 pwen 2 sou echèl de Richter se te. Panik jeneralize kote moun yo t ap prese kite kay yo yon ti tan apre pou te kapab mete yo alabri. Bòn nouvèl pou Roody Roodboy, Sogebank ranbouse Roody Roodboy lajan ki te disparèt sou kont bankè li nan kad afè fwod ki enplike yon anplwaye enstitisyon an, se sa nou ta kapab li sou radyo tele Metronome atravè yon tweet e ki di toutfwa yo te. Refuze di konbyen kòb la ye. Yon lòt kalòt marasa wi pou Erik Zemou. Ben la nou nan paj entènasyonal la wi. Humm tèt chaje Erik Zemou pwan so yon kalòt marasa ankò. Imajine yon nèg te kandida a la prezidans. Nèg la pa bon nan eleksyon lal pou depite. Li echwe. Eske sa ap rive nèg nan peyi dayiti pou sot kandida pou prezidan pou ale pou kazèk. Bon antouka se konsa bagay yo ye e polemis lan echwe ankò yn fwa m panse ke sa se yon bèl leson politik. Gen yon surpriz nan eleksyon lejislativ nan peyi lafrans. Eric Zemmour kandida a la deputasyon nan Var li elimine dè le premye tour. Yon lòt echèk pou kandida malere an ki te patisipe nan eleksyon prezidansyèl. Daprè jounal le parizyen. Se yon sipriz e yon gwo desepsyon pou sila a ki te imajine l ta kapab prezidan sa fè 4 semèn. Erik Zemou elimine nan premye tou eleksyon lejislativ yo nan katriyèm sikonskripsyon Var, daprè rezilta ministè Enteryè dimanch. Ansyen kandida pou eleksyon prezidansyèl lan li parachite nan katriyèm sikonskripsyon Var, A note ke ansyen editoryalis lan ki li menm rive pou te ale nan Elize sou yon vòt kache te arive an katriyèm pozisyon nan premye tou eleksyon prezidansyèl avèk 7 vègil 7 pousan sifraj, lwen dèryè prensipal konkurant li Marine Le Pen 23 vègil 15 pousan. nan eleksyon sila. On va se quitter men se avèk yn petit deklarasyon de Izo e tankou jan moun yo toujou di sa sa se yon veritable parad lè w di yon moun fè parad sa vle di li parèt trè rize atravè yon ti live li ta fè avèk Bob Kayou ebyen se evidan dekoute ce qu'il a dit. Bon kè difisi yo moun yo bon tande m pral bò kote bon kè difisi sou Instagram m pral bò kote bon kè difisi ok moun yo m vin a moun yo mesye m fè m di mesye mesye dam m sezi bagay sa e la pou mwen menm si m te gen ide pou m te fon moun yo mal m pa tap ka fè yo mal la non pandan m fin pandan m fin fon moun yo moun yo ansanm avè m ap fè m a moun yo moun yo ri apre sèlman. Bon bgay wi Moun yo e ri ap ri sèlman e gadem gadem wè moun yo ap ri moun yo ap di konsa ou konnen mte ou konnen m retire kagoul m retire kagoul e lè map fè video a m met kagoul m manyen kagoul nan tèt mwen moun yo ap di ka oo gade e bon timoun e bon jèn gason bagay sa yo gade m panse li te m panse li te lèd lèd lèd dèyè kagoul la m sezi bagay sa yo menn. Pandan moun yo wèm gen zam nan men moun yo wè bagay m panse moun yo pral pè e mwen m panse mwen pral tempere moun yo gade gade moun yo moun yo kontan wèm oh map konvèti nan map konvèti map konvèti m gèlè pap ret nan bagay zam nan lèm di map ret nan bagay zam nan egzanp ka toujou gen zam bò kotem kap banm sekirite wè ka toujou gen zam bò kotem kap banm sekirite. Wi, ka toujou gen zam bò kote m kab m sekirite. Men, nan bòb kay ou, a vre. Wi, m ka toujou gen zam bò kote m kab m sekirite. Men konvèti a difisil. Paske la, ou gen dwa chwazi poze, epi, bon, polisye klan gang yo atake ou. Lè sa, ou pa ka ret de bwa kwaze, fò goumen. Ou gen dwa rete konsa, baz bandi kèl moun la atake ou. Ou pa ka ret de bwa kwaze. Sa vle di konvèti a yon ti jan difisil. Men. Moun yo fèm santi m atis menn. Tonnè boule m. M pa konn, m pa konn si n fè remak sa. Tamara, ou la? M pa konn si n fè remak sa. Ou nou pa wè pandan m ap fè video a moun yo ap ri? Konbyen moun ki fè remak sa menm jan avè m? Pandan m ap fè video a, moun yo la ap ri. M ap fè video a, pandan m ap fè video a, m di moun yo pi gad ri. Sa n gen ak ri a? Moun yo, a tout sa moun yo ri wi, a tout fè video a mesye. Patnè rele zobason tout moun konnen mwen menm ok jem pa chèch yo konnen jan bagay la te a m tap lagel konsa patnè yo diw rele m pa konn si se konsal rele vre m pa konn si se zopasonl rele vre paske m pap bay manti men misye m pa konn misye menm yon fwa lan vim m poko wè moun sa. Fas a fas wi Ethan yo wè mwen yo voye video a pou mwen Yo voye video a m pa konn misye Lè misye ap di l moun vila li di m di oh Gade moun vila gade epi m pa konn misye E lè m sot deyò lè m gade m wè pèp la ap di konsa oh Gade yo tiye entèl yo tiye entèl yo di l nan baz bagay sesi sela Lè m wè moun yo pale twòp m di shit fò m fon deklarasyon an Ayè se pa sa fò m fè l Se pou an m fè l wi. E apre sa, moun yo ap ri, m ap fè videyo, moun yo la ap ri, m prale, bon, men bagay ki pi bagay la, pandan m bò kot moun yo. Pandan m bò kot moun yo, m ap esplike nou bagay, pandan m bò kot moun yo konsa, m prale, moun yo di yo e pa w gita ale bagay sa yo, o, moun yo ap di e pa m gita ale, sa vle di moun yo ta vle m bò kote yo toujou, m pral fè n sezi, gen de lè moun yo mande m fè foto. Gen de lan moun yo ki mande m fè foto avan y ale. De lan moun yo mande m fè foto e mwen k di non. Ou konn sa k fè m pa dakò fè foto a? Paske lòt moun k ansanm avè yo a pral panse kòm si yo lonba gason m avè m li ka mal pou yo. Paske machin lan deplase ansanm avè yo ak tout moun yo nèt. Gen moun ki mande m fè foto wi. Tonnè k a! Nan. Antouka, pèp pa ka viktim bò kote m. Yeah, pèp pa ka viktim bò kote m. Yeah, pèp pa ka viktim bò kote m. Bon, paske mwen menm, mwen bannou. Paske mwen, mwen menm, kòm yon moun ok ki gen zam ilegal nan menm bezwen pèp la. Sa kèm bezwen pèp la? 1. M gentan lon ling deja, ling mizik. M gentan lon ling deja. Yeah, m gentan lon ling deja. Chasif. Anfom? M gentan lan yon ling deja. Nan ling m ye a ok, m gentan atis, gen mizik m ap fè bagay sa yo. De jou an jou si m ap fè mizik e kontan yon seri de moun ta sipoze kontan hein. Paske lan fè mizik lan fè mizik m ap vin dezabitye a bagay zam nan. Kounya Ey! Nou pa atis kòmsi okipe? Wap pale a moun ou an pranl al pale al sot deyò al nan bisantnè oubyen desann bò lanmè a al fè bri wi paske a chak fwa map fè mizik sa pou moun nan ta fèl ta sipoze kòmsi ap fè kòmantè poul ta di kwa yè kenbe sa pito pito fè mizik la ou poze sou bagay zam nan piga moun nan mandem poum depoze zam paske depoze zam pou 1 yo vin pran ma men pou 2 a chaplèt yap vin pranm rache tout dan nan djòl mwen. Wè rache tout dan rache tout dan nan djòl mwen Men map bann plis mizik Nou ret poze map bann mizik Ay m gon pakèt zo mizik la Epi anons Album mwen lan wout. Album mwen lan wout. Hit promo seksyon 9. Hit promo seksyon 9 anpil respè. Animatè piman. Wè, gad valè atis. Wap wè ok, wap wè Shassy la, wap wè animatè yon piman la, wap wè Bob Gayou la. Hein? Bon si m te kòm si yon kriminèl, moun yo te wè kòm si yon san pou san kriminèl. Eske w panse kòm si moun sa yo tap menm fon kòmantè? Non. Sa vle di, bagay yo vini, e konsa bagay yo te vini pou yo fèt, bon yo fèt konsa. Ok. Mwen ti danse pou nou. Lè m ap danse, e lè m ap bwè, lè m ap bwè, jodi a m pa sou bwè, e cho m cho. E cho m cho m plonje lan pisin nan chase. Kòmandan Teddy! Kòmandan Teddy anpil love frè. Nèg sa ap pale poul pa di langèt manmanw non. Wi wap wè mizik la map fèt kare ban nou mizik. Map fè mizik map fè mizik jiskaske m dezabitye a bagay zam nan. M te gentan wè bagay zam nan eske nou te konn tande nom sou rezo a? Fòn ta di shit anpil respè. Eske nou te konn tande nom sou rezo a? Nou pat konn tande nom sou rezo a. Aya di tout bagay te poze. Se nèg yo vin seri non se sa lak vin fèm vin pale e ki fèm vin nan pale ki fèm vin nan bagay tout moun tout moun bay e de atis yo tap pale e moun wè tap pale de lòt bagay kòmsi e lòt moun kòmsi wi lòt moun ki gen bò pa yo egzanp m pral baw. Map toujou jwenn vye kòmantè Sak fè map toujou jwenn vye kòmantè Paske bagay yo gen bò dwat gen bò goch Lèm di nou gen bò dwat gen bò goch la Nou pral wè Izo li nan yon bò ok lòt gwoup gang map goumen ansanm avèl la li gen zanmi li gen alye li gen moun avèl tou Èske w panse fanatik lòt moun sa yo moun ki nan baz lòt moun sa yo èske w panse yap janm moute nan yon live izo oubyen nan yon video izo pibliye pou yo fè yon bon kòmantè li pap janm fèt yeah sa pap janm fèt sa pap janm fèt a sa frèch èske tout sòti menm yon ti bout m te wè. Ok gade pou wè gade yon moun Patnèm make en Job Boston Sa misye di misye di gèt manman izo Ok gèt manman izo bon sa m ka di nèg la mezanmi Bon di gèt manman m bon Bon telefòn ni pou li li ekri li fè kòmantè l sa m ka di l. Mesye m ka okipe moun sa. Moun sa li menm li gen yon pwoblèm pèsonèl ansanm avè m, sa k fè l gen yon pwoblèm pèsonèl ansanm avè m? Ok. Pou kisa yon moun rete pou l moute pou l fè yon kòmantè pandan m ap pale konsa pou l di gètmanman. Li gen yon bò. Li gen yon bò. Li gen gwoup pa l. Li gen gwoup pa l, li gen baz pa l. Album mwen lan wout wi. Album mwen lan wout. Tout imaj. Tout imaj. E pa tout imaj ou ka bay non. Lan moman lan yon boul dife mi e pa tout imaj ou ka bay. Ou tande tout imaj. Tout imaj jek 109. E pa tout imaj ou ka bay. Gen de imaj ou pa ka bay. M son dife. Depi ou bay mwen tout moun. Job Boston M bloke l Li pa gen dwa janm fè vye kòmantè anba paj mwen ankò M bloke sa a M gentan wè sa Sara ri m tout bon Sara ri m tout bon Li gen baz li E zanmi Christ la wi Kouzin Kouzin Christ la wi Kouzin Christ la misye ye E kouzin Christ la wi Aah. Hey tiktok bloke paj mwen wi. Tiktok bloke paj mwen brother pral bloke instagram mwen tou a youtube mwen map swiv mwen Map swiv mwen eske e vre ah Map swiv mwen eske e vre Nou gon grenn atis mafya peyi a ki eklere konsa hein Gade mizik ki eklere a Pawòl mwen an metafò Ayè di, Nou trè klere, paske limyè sou nou. Ayè di, Nou trè klere. Bann datiche di, Nou al manti. Nou konn bay manti. Non yo bloke m vre tiktok bloke m Tiktok bloke m ba m grangou fò m ale antouka m te kontan m te kontan avèk nou la tout moun mwen yo m te kontan tout moun ki t ap swiv mwen yo la anpil respè tout fanatik mwen yo yè de midi a te la ok m te gen chal si bèl fanm la fanm sa bèl anpil wi tonnèboulem humm. Al kraze m. Nou gen Babi la. Babi, ou di manzè dous wi. Yo di m pral fè ou t anba tè. Ou wè sa e satan m ye. Ou wè sa satan m ye. Antouka anm ale moun yo nou mèt nou mèt tann album nan Nou mèt tann album nan Mizik kap anonse album nan li rele Hors la loi Li rele Hors la loi Hors la loi m tap fèl Kantite nèg la m tap fè kantite manch long la parèt sil gen 100 nèg 100 manch long Li gen 200 nèg 200 manch long Li gen 50 nèg 50 manch long Janm wè a la m pap fèl m pap kite zam parèt Sak fèm pap kite zam parèt paske lè zam yo parèt Yo pral dim vyole lwa bagay sesi sela sou rezo a yo pral dèyè yo pral dèyè repòtem mal yo pral dèyè bloke atis la mal menm menm ke m wè yo kòmanse blokem la m pa konnen si yap fin blokem nèt m pral gade si yap fin blokem nèt èst èst èske instagram ap pran nan pawòl ayisyen kap kap ranse ayisyen ki fin bwè kleren ki gen foli sou moun ki pa menm konn sak verite a kap ranse kite zam yo parèt. Anmwee kès ki di sa? Aktris Sandana Rawe kite zam yo parèt mèsi Bay dwa janm parèt zam nan lèv ankò Twòp moun pale avèm yo dim chache chemen atis pran chemen atis la pito Antouka priye pou mwen poum ret nan domèn atis la pito tande moun yo paske m gen m konvèti Lèm di w m gen m konvèti a m ka toujou gen zam kap banm sekirite Yeah, m ka toujou gen zam k ap ban m sekirite. M ka toujou gen zam k ap ban m sekirite men, m p ap lan gè. M p ap lan gè, m p ap pran zam kòm si m mal lan gè. Bagay sa yo, m ap m ap kenbe miko m nèt. Nou mèt poze m kèk fèt. Men m kenbe miko m nèt. Fè tande yon ti son bal pi, son mizik pou n mande m kounya la. Piga n mande m son bal, son mizik.